Moun gwo mòn fenk fè 2 kabès sou 2 manb gang kokorat san ras wach manman bwa kale. Ou raplew nan jou pase yo, ebyen popilasyon Gonayiv mete ansanm avèk lapolis te debake nan baz kokorat san ras. Lè yo rive yo pa jwenn okenn kokorat tout kouri pèp ayisyen. Ebyen maten an ki sa k pase? Mesye sa yo popilasyon an idantifye ki soti nan baz kokorat san ras puiske mesye sa yo konn toujou sou wout la ap ransone moun, ap kidnape moun. Yo ap eseye travèse gwo mòn pou yo lage pye paske aktyèlman la gen yon ensekirite ki frape bandi yo ki pa piti ditou. Lè yo rive Gwomòn, medam, matmwazèl e mesye, popilasyon an depoze lapat sou mesye yo, pran yo, pran yo. Ou raple ou nan jou pase yo, ebyen pòtpawòl lapolis la te di, lè ke nou kenbe yon bandi, mare l, mennen l bay lapolis. M pral esplike w sa moun Gwomòn fè wi. Ha ha ha! Ayayay, gen Bondye, rale chèz ou, fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou, se yon plezi Tripotay sa nan bon ti mamit san retire san mete. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou tak 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse. Zanmi pa w, Fouco. Bonjour, bonswa tout moun, mèsi ansanm avèk ou menm ki toujou rete konekte sou chanèl paw la tak 509 tout ayisyen konekte pa bliye abòne like epi kòmante yon fason pou ke ou pa rate okenn notifikasyon frèz e sè byen eme ann antre nan manman koze a 2 bandi sa yo ap gade la popilasyon gwo mòn fè konnen mesye sa yo soti nan baz kokorat san ras mesye sa yo ki kouri kite baz la Paske, lapolis ansanm avèk popilasyon Gonayiv te debake pou te vin bay mesye yo Bwa Kale yo kouri pou bwa. Ebyen, kouri yo kouri pou bwa Gonayiv, yo al pran bwa Gwo Mòn, yon gwo bwa pèp ayisyen, se pa ti bwa piti. Ebyen, lè mesye yo rive, popilasyon an wè yon ti jan chatpent chatpent, yo depoze lapat sou yo. Depoze yo depoze lapat sou yo, yo mare yo byen mare. Mare yo fin mare, yo ale nan komisarya ansanm ak yo. Lè l ap rive devan komisarya pèp ayisyen, popilasyon an di lapolis, wè, nou mare 2 bandi wi, nan baz kokorat san ras, devan lapolis pèp ayisyen bwa kale. Devan lapolis, yo rive devan komisarya wi, ansanm avèk 2 mesye yo. Tèt soti, bounda an bò, epi sa w tande a, lapolis se rete l rete l ap gade popilasyon an k ap prepare foul pou l al kuizine mesye yo kareman. Li pa ka fè anyen. Yo pa pran anyen. Donk jan pòt pawòl lapolis la te di, mare l mennen l bay lapolis. Yo mare yo vrèman, yo rive devan komisarya epi sa w tande a, yo bay bwa kale frèzesè byeneme. E gen yon lòt enfòmasyon pou w konnen. Gen yon polisye ki voye yon gwo gwo bout mesaj pou medya anliy yo. Mezanmi li enpòtan pou n tande mesaj sa pwiske aktyèlman la a nan mouvman bwa kale a li enpòtan Trè trè enpòtan pou tande koze sa, m panse l ap itil anpil e sa ap pèmèt lapolis pi byen fè travay li a toujou, an nou swiv ansanm. Salut tout pèp ayisyen an jeneral kòman nou ye mèsi pou kolaborasyon nou paske dènyeman m te fè yon sòti m te di nou lapolis la bezwen popilasyon an konba sa n ap mennen an la a nou pa ka fè l san nou menm ki se pèp la ki se popilasyon an e m konnen nou s on pèp ki brav nou gon pèp ki detèmine otomatikman Nou gen volonte, pa gen anyen k enposib pou nou. Se Sniper pitit gason nou ki Èbwa. Ban m di nou non, mesaj sa m ap fè l pase maten an la pou mesye, mesye dam jounalis an liy yo, fè anpil atansyon nan moman sa. Ok, paske nou pran, fè anpil atansyon. Le pli souvan, e de, m konn nan cha a m wè nou podyab, n ap filme cha a, chak kote, menm lè nou nan echanj, nou la, n ap filme epi n mete yo an dirèk, li vin pa bon pou nou. Li pa bon pou nou, li pa bon pou travay nou. Fè anpil atansyon. Wè nan moman sa, Bwa Kale, vèsyon 3 modifye a, Ok prefere nou ret nan zòn nou goumen nan zòn nou ok ede lapolis la goumen epi nou konn bagay yo deja bwa kale tout kote nou nan tout blòk nou nan tout zòn ok travay la pap kanpe popilasyon an map mande nou fè anpil atansyon tou paske pandan nap pwoteje zòn nou pandan nap demantle ti vòlè vakabon sal. K ap vin mete latwoublay nan zòn nan, men fè anpil atansyon tou pou nou pa viktim de de sitwayen pezib tou ok nou fè anpil atansyon e bwa kale avè nou konn a se vèsyon 3 modifye nou p ap kanpe e mesye dam anliy yo ankò ankò yn fwa fè anpil atansyon pa swiv lapolis nan entèvansyon l yo pa filme lapolis nan entèvansyon l yo ok nou p ap repete sa ankò mesye yo pafwa fè anpil atansyon Pa pa filme lapolis nan entèvansyon l ap fè yo. Pafwa anpil nan nou konn rann ke nou pa atenn ojektif nou. Ok. Paske teknoloji a trè avanse, otomatikman ou pran lè w anliy ou sou Facebook nou tout kote nèt. Ok, ou an dirèk, li pa bon pou nou, li pa bon pou misyon nou. Fè anpil atansyon. E si nou fè sa se nou k ap peye l. Otomatikman nou jwenn yon nèg a yon telefòn nan men l, ou pa nan yon entèvansyon. Ok. Nou pase modòd la pou yo. Fè anpil atansyon pandan wap filme nou ok la nou pa bezwen sa nan moman sa la ok fè anpil atansyon nou gen poun bezwen jounalis wi ok lè nap fè konferans men nan moman sa nou pa gen se pa bagay manifestasyon kap fèt se pa bagay festival ok se bwa kale kap tonbe ok m di nou sa e bwa kale vèsyon 3 a li modifye nou tou modifye pawòl nou tou ok epi pèp ayisyen annavan. Ok nou fè anpil atansyon e bwa kale avè nou konn a se vèsyon 3 modifye nou pap kanpe e mesye dam an ligne yo ankò ankò yn fwa fè anpil atansyon pa swiv lapolis nan entèvansyonl yo pa filme lapolis nan entèvansyonl yo ok nou pap repete sa ankò mesye yo pa fwa fè anpil atansyon pa fil pa filme lapolis nan entèvansyonl ap fè yo. Pafwa anpil nan nou konn rann ke nou pa atenn objektif nou. Ok, paske teknoloji a trè avanse, otomatikman ou pran la ou anliy, ou sou Facebook, nou tout kote nèt. Ok, ou an dirèk, li pa bon pou nou, li pa bon pou misyon nou. Lè lapolis yon kote lap fè yon operasyon, evite filme cha yo. Menm jan m te di l dènyeman, dèfwa w konn wè lapolis ap fè operasyon, epi wè machann dlo ap pase, ou wè machann kann ap pase, ou wè boureti ap pase, tandiske pa gen okenn moun nan zòn nan. Donk li trè trè zenpòtan ti mesye lè lapolis ap fè operasyon sitou nan bwa kale sa a, evite filme silvouplè. Lè lapolis ap tire kout bal ansanm avèk bandi yo, l ap fè pasaj pou n al mete bwa sou vakabon, donk evite filme paske moman an pa mande pou ke nou filme kote lapolis ye a egzakteman puiske imedyatman w filme w lage sou rezo sosyal yo, bandi yo tou yo trè trè aktif, yo ap gentan wè ki kote lapolis ye, yo ap wè ki kote pou yo lage pye yo pou yo sove. Medam matmwazèl ze mesye rete konekte pa bliye pita sete boul gwo live donk la polis fè koze nan baz izo gen chèf de gang kokorat san ras la ki fè gwo deklarasyon senatè youri latorti ki deklare wi sa kap pase la se gè sivil anpil anpil koze nan la repiblik pa rate live pita sete donk nou genyen imaj. si tout fwa w ta bezwen wè sa ki pase gwo mòn nan, e non sèlman sa tou pa bliye pita tou wap kapab gen chans pou ke ou kapab rele pou patisipe pou di kòman w santi mouvman bwa kale a, ki sak ta sipoze fèt, èske batay la manke piman ou byen l gen twòp piman, rete konekte, pita se tè boul, mwah, bizou bizou one love, zanmi pa w Fouco. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou TAK 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse. Zanmi pa w, Fouco.